Anpil moun bat bravo pou sa kap pase anndan baz 400 mawozo ak baz vitelòm nan tòsèl enben nap diw se rèl sou tèt se konprès paske anpil anpil sòlda ap tonbe e se pwòp sòlda baz yo ankò kap vide sòlda atè. Nou kontan rejwenn ou ankò yn fwa e pa bliye ou sou TV lakay Haïti pwen kòm, nou ka tande vwa a pa ok paske nou gen yon grip kap deranje nou ak yon fyèv e nou di Bondye mèsi nap eseye kenbe men nou pap lachew yon may kant il saji denfòme ebyen nou la pou nou pote tout enfòrmasyon pou ou sou sa kap pase nan peyi Dayiti. Ebyen nan baz Vitelòm la a bagay yo dejenere, nan baz 400 mawozo tou, ebyen chèf gang Gaspiyaj ki vini aprè lanmò San Jou, misye fè malè nan baz la, misye touye yon lòt sòlda. Ebyen medam se mesye nap diw ke sèjousi nou wè kòman sòlda ap tire lòt sòlda, nou wè kòman sòlda ap tire lòt sòlda pou fanm, nou wè kòman fanm ap tire pwòp mari yo, Enben, gen anpil moun ki bat bravo, moun yo di poukisa yo pa kontinye konsa, leta pran zam epi tire sou lòt, pete fyèl yo, men gen moun ki di tou, poukisa, enben, e fanm sa a ki li menm se madan bandi a ki touye bandi a yon bal nan tèt la, poukisa se pa lanmò san jou, e oubyen Vitelòm ki te pran bal sa a nan tèt, konsa nou ta gen, e donk san fwa nou anba nèg sa yo, e lè n konnen ki kantite mal nèg sa yo ap fè peyi sa a la a, Nan kesyon kidnape, nan kesyon touye moun, vòlò afè moun, enben n ap di w ke baz nan Vitelòm ak Lanmò 100 jou la a, nèg yo an dèy paske sòlda tonbe. Nou pral envite w gen plis detay, vwa a pa nòmal, e donk pa bliye ou menm ki nouvo sou kanal sa a, pa ezite abòne avèk nou, ede nou pataje videyo a, kite yon kòmantè ak yon like, konsa w a ankouraje nou travay plis pou n kenbe w enfòme. Avan yè gon bagay ki pase bèlè map ba nou ti rezime zole. Antretan gen 2 enfòmasyon ki te kapab fè kè n kontan wi. Sak rive? Gon ti vòlè janm lage bagay la mesye. M pa konn si n sonje m te konn pale n don ti bandi Wè m di misye ti bandi se pa rapò a laj li. Men misye se youn nan pi gwo kidnapè nan gang 400 mawozo. Pou ki sa yon pakèt pa kontinye kon sa? Yo rele misye ti Yvenson. Ti Yvenson son ti moun ki te nan site doudoun. M sonje m te rakonte m istwa sa. Misye te nan site doudoun nan laj 16, 17 an yo. Misye ti moun. Misye ta pral kite site an, se paske l tap jwe an 9 milimet. E pi misye pral tire, envolontèman, yon lòt bandi ki yo rele misye mezami, nan site doudoun. E misye panike, misye kouri lale nan baz la, jwenn lanmò sanjou. Li eksplike bagay la epi lanmò san jou kenbe misye l padone misye ou konprann epi l kenbe misye la. Misye aranje l, li aranje li, li met granmoun sou li, misye rete nan baz lan men li vin kanzantan vin fon pase nan site doudoun. Misye son pwisan kidnapè. Lè te gen antant ant baz 400 mawozo. Epi Vitelòm, misye tèlman son jwè ki bon pou nèg yo, nèg yo te achte misye. Lè m di achte a, Vitelòm te pran misye, li te gentan plase l kòm chèf anba galèt. Ti moun wi! La polis ta pral manke pran misye, se nan kidnaping nou sonje ki te fèt, Preske nan do anbasad amerikèn nan, lè lapolis te kwaze ak nèg yo, nèg yo te kouri te machin, yo te, moun yo te kidnape a, yo pat gen tan ale avèl. Men misye son nèg ki tèlman bon sou gidon, li bon sou volan, menm jan l bon sou zam ni, misye gen tan chape poul li l ale. Lè vin gen goumen ant Vitelòm, 400 mawozo, nèg yo mande pou misye retounen nan baz, 400 mawozo. E lè misye rive, Nèg yo pase misye plizyè kalòt e yo aksepte misye nan baz la. Majorite kidnaping ki fèt nan santre vil kwadèboukè misye patisipe la dan yo. E lè misye ta vite lò misye te parèt plis frajil toujou. E se sa te fè nèg yo te nèg 400 mawozo te mande misye desann. Paske misye konn kwadèboukè byen, lap vin kidnape moun pou vitelòm nan santre vil kwadèboukè. An patikilye zòn rue falèz. Eben sak pase, avan yè, gon ti dife ki pase nan zòn nan. He yon ti dife t pase, misye gen lè gon madichon granmoun ki nan kòl, epi madichon granmoun ki nan kò misye a, Paske m te gen tan gen anpil plent sou misye ka frape nan zon Duval, sa fè kèk jou la. Anpil plent pou misye ka frape nan Duval. Chak kidnape moun, et cetera, pil bagay, pil de blozay misye ap fè anba kòm chèf. Misye gen lè santi l tèlman chèf, misye deside pou l al fòme baz pal. Epi enfòmasyon an, e, rive nan bouch dezyèm chèf gang nan, nèg ki vini apre lanmò, misye rele Gaspiyay. E men sa k pase, ta sanble Gaspiyay gaspiye misye. Ta sanble Gaspiyay gaspiye misye Nik Fleurestal. Daprè enfòmasyon ki pataje pandan tout wikend la, T. Yvenson, misye mòtèlman blese. Nèg yo tiye misye e sanble yo tou lage. Bon nèg sa yo pa konn sa yo fè depi yo touye yon sòlda yo pa kite tras. Gaspiyay sanble gaspiye misye paske misye te di ke l pral monte baz li. Sa son bòn nouvèl. Ok. Dezyèm bagay ki pase, vandredi a gen yon bagay ki pase, gen yon towo yo rele Aleyandre ki nan gang Vitelòm. Poukisa Letènèl pa fè tanzantan gen yon ti bagay konsa t rive? Aleyandre, misye nan gang Vitelòm, misye se bra dwat Patris ke m te montre n deja. Misye son chèf gang e... ki tap kòmande anba galèt, m te eksplike n bagay sa deja, misye kite nèg li yo kap vòlò bagay moun, Vitelòm fache, li rele misye l pa vini, Vitelòm desann kay misye l ouvè l anba kalòt, ouvè l anba baton, menm li pran tout bagay ki nan kay la, menm fanm misye l pran l ale. Sa yon peyi difisil wi. Ha! Jwenn kay misye anba galèt, li wonfle misye anba baton pou lòd, epi l pran machin li, l vin bwote tout sa k nan kay misye, menm fanm misye l pran l ale. Patris lan, m a montre n misye demen, paske m di m ap fini a uitè, m pa p rete pou nevè, m a retounen sou imaj nèg sa pou nou demen, si Dye ve, si tout bagay ok. Mètnan. Bra dwat misye a t rele Aleandre. Misye di l pa pran nan bal. Li pa pran nan bal, li pa pèse. Misye avèk yon ti mennaj li. Epi misye bay ti fi a yon douz. Epi l di l eseye l sou li pase l pa pèse. Ti fi a di, ou di m tire? Li di, wi bon m di w m pa pèse. Epi ti fi a gen lè li bon tou konnen. Mèt bay sa m ap di nou fòn pwidan. Gen fanm lotbò a t pi frajil ke gason toujou wi. Epi Alean dil pa pèse epi li bay ti fanm nan 12 lan pou eseyel sou li. Epi ti fanm nan nik peze kachèt la baw on bal pati nan tèt misye dwat li tonbe 2 pye long. Bon non Alean. Si misye, si plizyè te fè sa l pa tap deranje non. Bon wè Aah bon bay serye map di w la. Misye ale wi, misye tonbe. Epi lè ti fanm nan kounye a yo mennen l bay Pilat, bay Vitelòm, epi l eksplike bagay lan sa k pase, Vite di bon, e pa fòt ou. E misye te di l pa pèse. E pou w eseye li. Pase dayè mi e li t di ti fanm nan tire sou li al pa pèse. Genlè 12 la frajil papa. Epi nan tèt baw! Misye tonbe. Misye tonbe. M tap gade yon bagay konsa an dirèk wi. Yon nèg ki ap montre madanm li manye zam, epi l vire bouch zam nan ba misye tonbe. Mwen live sou Facebook. Si plizyè te fè sa, ou pa sonje kòman towo a te tonbe Albert lotbò a 14 fevriye. Misye ap fè jalouzi pou yon ti sòlda l k ap prita madanm ni. E misye vide bal sou li. E plizyè te fè sa, l tap bon anpil. Nou bezwen lapè. Ok. Mentnan an n ale rapidman gen yon lapè ki fèt sou Matisan. Lapè a fèt se vre antre nèg yo men se kòmsi lapè sa a pi frajil ke lè te gen tire. Pou ki sa? Anpil moun panse ke lapè a fèt e yo anpwante Matisan anyen p ap rive paske yo di gen lapè. Men lapè a l pa fèt pou popilasyon an, li fèt pou nèg yo. Dayè, avan yè m te pale de koyensidans. Kanada sèlman anonse gen sanksyon ki pran kont yon seri de chabrak nan peyi an, epi nèg ak zam anonse lapè. Petèt son strateji. Lè yo di mesye n pa pral gaspiye bal konsa, ou wè lè ti lapli k ap kouche sou bal, li di atansyon m pa pral gaspiye bal konsa mesye. Ou konprann? Paske gen dwa genyen pwoblèm founisè yo. Founi, eh, se jistis ki pa gen, dek a jen ti bagay, oui. Pa gen pwoblèm. Men, mwen men mte mande la pè. Nou sonje sa? Men son bon la pè. Se pa pè, pè, pè. Ki sa k pase? Ki sa la pè a pote kòm rezulta? Nèg yo kontinye ap fouye malere malere sou wout lan. Sa di la pè a, li bon pou nèg yo pa gen kout bal, men yo kontinye ap brase tout moun kap frikante wout la. Sa vle di ke lapè a li bon pou nèg yo nan tou lè 2 gwoup yo, kout bal pap tire, kidonk yo ka vòlò pi fasil kounya, paske pa gen ankenn gwoup kap veye lòt. M pa manti m konprann non. Sa vle di, pwiske zòn sa li abandone, lapolis pa pap fè kote konsa fasil, se nèg yo t gen kontwòl zòn nan, Youn ap tire sou lòt. Kounye a yo fè lapè antre yo, yo p ap tire sou lòt ankò. Kidonk, youn ka pile teritwa lòt, yo p ap tire sou lòt, men yo kontinye ap vòlò. Oo! Bagay yo anpil. Epi, dezyèm bagay ki gen nan lapè a, nèg yo entèlijan, an patikilye Kris la. Nan dènye batay ki fèt la, misye gen anpil sòlda ki blese, misye gen sòlda ki mouri. Pami yo, kòman misye rele ankò euh Tazan? Timoun kot plaj 16 ke nèg yo te pran avèk yon gwo zam fann fwa. Misye te gentan pran kontwòl kolèj kolèj frè wòk mat 117. Ebyen sak pase? M te di n sa deja. Tout sòlda kris la ki blese a matisan nan batay lan, yo al pran swen nan lopital dikini an. E se sa m te genyen kòm kritik kont komisè Belami. Je te tro antre nan nèg yo. Kounye a komisè, dosye Jerry a l retounen sou tab la. Aranje w arete misye. Si w pa fè l, konnen w pa itil anyen, se ti gwav. Retire w la, retire w byen mal, voye w nan pèd pawòl. Paske Jerry kounya yo remonte ak dosye misye a. Misye gen manda dèyèl pou asasina. Komisè Belami pran responsabilite w. Eben, eh tout solda Krisla t blese yo al pran swen dikini. Tande wi. Gon nouvo komisè ki vin la. Ke mwen men map suiv misye, komisè Jul. Paske premye renkont misye fè, a kiyès li fèl, menm nèg karavan yo, menm nèg map denonse yo. Mpa gen problem, map suiv misye. Men krisla ki toujou gen kontwòl kafou via nèg karavan yo misye poko gen kontwòl komisè sa ak san pou san misye gen enkyetid si sòlda l kontinye ap blese eske pap gon pote boure kal fèt sou yo anndan lopital la misye entèlijan sa w ap tire sou lòt men lapè a se pa nan benefis popilasyon vre paske nèg yo kontinye fouye moun pi rèd antouka sa se premye parantèz ke m pote pou nou men janm te ka di la olye se bal nèg yo tire sou moun yo m te ka di pito yo fouye bon nou wè kote n tonbe bon nou wè kote n tonbe paske lè se machin ki pase yo vide bal sou yo moun mouri etc. Si se fouye yo fouye, yo pran ti kòb, yo pran ba, bon lè wap travèse zòn sa, pa mache a bon telefòn, eh toujou achte yon ti ede m peze si yo pran l nan men w, epi wa kon wa kite lòt la lakay, pa mache a pil lajan nan pòch ou, mache a ti kòb sèlman pou peye transpò, pou manje, Si yo pran lanmò e pi wa kontinye reziste si w travèse. Se yon peyi difisil. Ba yo anpil. Non ba yo anpil. Kounye a sa k pase. Mwen ma li rapid. Palan de la pè. Pè pè pè. E nèg yo fè pè a tou l gen plizyè bagay. Pandan yo fè lapè, Izo kontinye ap pran jarèt sou kabarè via alye l Jeff nan Kanaran. Pandan m ap pale avè nou la, bandi nan sous nan anba nan lafito nan titanyen kote jeneral. Bogi ap dirije Makès, Big Si ap frape, nèg yo menase pou yo ensandye lè moulen dayiti, nèg yo menase pou yo boule depo 5. Poukisa? Lapolis al fè yon antre parantèz yon operasyon nan anba Alan Lafito. Jou operasyon sa al fèt la. Tande wi. Majorite solda yo pat la. Paske m kwè se jou sa yo ta pral yo tap antere Aden. Kimberly. Fanm video a. Solda yo pat la. La polis pa touye yon mouch nan operasyon an. Gon ti malerèz ki tobe anba bal, sa achte l ta pral achte. E son verite. Map fe ver men se verite. Gon ti malerèz ki tonbe anba bal, sa achte l ta pral achte. Li viktim. Men bon mouch, on marengwen bandi pa tonbe nan operasyon an. Alòske plizyè cha blende debake anlè anba. Izo kòm Oh bagay terib. Misye voye on dividal solda, misye voye 2 cha lou plen gason vin ranfòse nèg yo anba. Pandan yo di yo bay pasaj moun ap pase etc nan aprè midi, nèg yo pran 2 trelè. Avan yè, ou mèkri, mèm m twite tout sa m ap pale la, si w al gade sou twite, w ap wè ki lè m te twite yo. Nèg yo debake trelè yo, yo fin pran tout sa k ladan epi yo mete dife ladan l. Sa di sous matla jiskaprezan, Ti Tanyen, Lafito, Minotri toujou anba kontwòl bandi. Bagay yo grav. Bagay yo tris wi. Bagay yo tris sa kap pase la. E ou ka solman reflechi, ki lè zòn sa gen tan peri, pouri ak bandi konsa? Kilè moun pat ka travèse kanaran la? Kilè ti tanyen la te gen tout gang sa la? Kilè? Kilè la nan la fito te gen tout pwoblèm sa la? Al mande nèg bidyo sa yo konnen. Lè yo ap sanksyone nèg yo la, se paske la jistis ayisyèn pa egziste wi. E al mande nèg yo, paske se yo menm kap frape. Mande Bidjo, mande Bosan, kisa yo konnen nan dezòd kap pase anba? Eske pa gen ti bagay yo ka di peyi a? Mande yo, mande yo, mande yo, mande yo. Eske yo di a, sa k pase la? Tacha! Kote Tacha? Mwen ki di m Tacha. Anivèsè Tacha. Kote Tacha? Tacha pa fou. Tande byen. E ben, zòn sa yo toujou rete frajil. Sa vle di yo ke lapè nèg yo. Ou konn sak pase la? Li, paske pa bliye, lè w di Tibo a, ou di G9 tou. Sa vle di ke, pwobableman, gon sòt de lapè kap telechaje la ant G9 e G-pèp. Lè w di G-9, sa di se pou l boukannen. Gon medya ameriken ki di ke lidè opozisyon Ayiti a l rele Jimmy Cherizier alyas Babekyou. Se yon peyi difisil tout bon wi. N a pale sou sa aprè. Tande byen. E ben, kounye a sa ka rive gon fòm de lapè tou ki anonse ant G-9 e G-Pèp. E kounye a, sa k pase la? Izo pral gen plis chan nan men l? pou l travèse dayè aprè l asasina de ti jinyò nèg yo pete anpil kout bal paske yo vle pran kontwòl e lasalin ou wè kote n tonbe kounya ooh e sa t fè avan yè gon zen ki pete sou bèlè e m te pala moun bèlè m te di yo atansyon gon ti bagay k ap maniganse la kote chak nèg yo gen gwoup sòlda pa yo Kempès gen solda pal, Dèdè gen solda pal, Krèk koko gen pal etc. M di wè bagay sa? Lap lage yon zen sou Bèlè. Lè gen ti chen cho nan mitan nèg yo, yo tire moun pou nenpòt ti detay, nenpòt lè ap gen yon zen sou Bèlè. E avan yè, gen yon zen t pete sou Bèlè, anpil kout bal tire, nèg yo menm boule zafè moun, ant nèg Platon Bèlè, nèg Bèlè, baz Bèlè kote Kempès ap frape avèk yon lòt gwoup nèg toujou sou Bèlè ki nan gwoup sa yo rele baz 90. Kout bal fè mikalaw. Paske zen an, se towo ki rele papouch la ki maniganse l. Kiyè papouche? Misye yon chofè moto misye te ye? M di w jodi a kounye a tout nèg yo pa fè trafik motosiklèt ankò. Misye te yon chofè moto. Misye se te youn nan premye nèg nan tan epòk sa potko gen gwo bagay gang nan zòn sa. Misye se youn nan ansyen nèg yo. Menm jan ak koko ansyen tou. Ou ansyen tou. Donk, pandan vin gen gè nan zòn nan, misye chwazi vin kenbe zam nan menl. E depi lè misye chofè moto, tout moun konnen te kon tapajè. Papouch, tapajè nan zòn nan. Eben, sak pase, pandan misye vin kenbe zam nan, Pa gen nèg ki kriminèl pase misye. Misye bat moun pou nenpòt ti detay. Pa lontan la, misye wonfle yon ti dam. Misye telman bat ti fi a, ti fi a rann san. Li kouri al nan peyi l nan pwovens pou wè si l ta pran kèk boul di mas. Li mouri, li mouri. Paske baz 90 ke m pale nou an, se 3 frèt ki la dan l, ki te fòme baz la. Nèg yo kòmanse fòme baz lan, epi gen kèk lòt zanmi vin rejwenn yo nan baz la. Chak lè vakans rive, nèg yo toujou òganize chanpyona nan riti mas la, etsetera, bay sa yo, yo jwenn lòt asosye kave yo. yo jwenn antrepriz ki sipòte yo etc. Jiskaske nèg yo vin rekoni nan zòn nan. Baz 90. Sa di nèg sa yo te plis antre parantèz, bon se sa nèg yo toujou di, ap jere bagay sosyal. Baz 90. Eben sa k pase? Nèg yo vin gen yon seri de kontak politik. Depi ou wè politik antre nan dosye a, tout bagay kraze. E nèg politik la, se konsa yo fonksyone. Depi ou wè politik antre nan jwèt la, dosye yo gate. Kounye a, nèg politik yo kòmanse itilize nèg yo. Kounye a, nèg yo vin gen manch nan men yo. E ben, avan yè, ki sa Papouch fè? Oparavan se ak nèg 90 yo misye te konn baze. Paske se nan zòn nan misye leve etc. Ak nèg 90 yo. Misye telman alèz nan nèg yo gen youn nèg ki menm batize pitit misye. Se konpè li ye, konpè li ye. Eben papouch, misye gen lè te bezwen jere ba yo pi korèk. Misye te bezwen Zam pa li. Piske nèg 90 yo, yo pat ba li l. Nan lè l te bezwen zam nan. Kounye a sa k pase, misye vin tounen yon toutè. Misye ap ranmase pawòl nan bouch nèg yo, pou t bay kenpès. Sa di misye ap fè ale mennen vini, rale mennen vini, tripotay, tripotay, gasot nan tripotay. E sa papouch la ap fè. Pran pawòl nan bouch kempès pote bay 90. Pran nan pawòl bal 90 pote bay mouche kempès nan baz la. E ben sak pase. Ti mesye 90 yo ki toujou nan bif ak solda ki nan do kempès yo. Paske nèk sa yo pa finalèz ak kempès. Kempès se chèf gang kap dirije belè a. Ebyen sa Papouch fè kòm nèg landjèz, kòm nèg landjèz, misye ap plede pran pawòl nan bouch ti mesye 90 yo, pote bay Jeneral Kempès. Lè misye fin bay kont tripotay li, epi misye jwenn Kempès ki tou vin yon sòlda li otomatik, misye vin yon sòlda Kempès, otomatik, ebyen gen yon lòt baz ki rele rèd rèd, S, e pa ti zen, e pa 2 kout bal ki tire avan yè sou Bèlè, m te pale, moun yo pa t vle tande. Kounye a y ap tande, y ap tande koze, yo pa t vle tande m. Kounye a, nan baz sa t rele rèd rèd la, e ben sa k pase mesye, baz sa se yon pakèt ti jenn gason t ladan l, ti mesye 90 yo, pi gran pase yo menm, e ben ti mesye baz rèd rèd yo, Gen ladan yo ki gen zam tou. E tout nèg gen zam nan men yo. Kounye a Papouch ta tèlman pot tripotay ale pote tounen. Kounye a sa k pase gen pawòl ki rive jwenn ti mesye rèd rèd yo. Eske n konprann sa k pase te fè zen avan yè nan Bèlè a? E pa 2 kout bal ki tire non. Ooh! E deblozay total ki pase Bèlè. Kounye a Papouch toujou wèk wèk wè misye. Misye ap pot ale pot vini. Eben kounye a genyen nan pawòl yo t kòmanse tonbe nan zòrèy ti mesye rèd rèd yo. Epi sak pase, nèg yo di ke piske yo gen zam, yo pa ka vin ap pale avè yo etsetera, yo ap met bal sou moun kap pote pawòl bay nèg yo. Epi sa w tande a, kounye a nèg 90 yo kòmanse pran limit yo. Eben, samdi a, e gon diskisyon. Dlo ki komanse, epi sa w tande a diskisyon dlo a mennen zen. Men tout zen an, se toro Makendy, ou sonje poul boukannen yo ap site misye, Makendy, poul boukannen yo ap site misye, se Makendy ki koz sa, paske misye men men, se li menm kal mal rapote zen an bay ti manno 90. Se yon peyi difisil. Misye tèlman ap fè zen an, l ap fè tripotay, sa di li mal fòmile pawòl lan, li mal pran koze a pou l brase zen an, l al mal pote pawòl la bay Ti Manno 90. Kounye a Ti Manno menm desann ak zam li nan ranch li byen ranje, ou konprann? Epi sa w tande a, nan pale vag ak tout papouch, Epi la tire ti papouch la menm, papouch la telman sou sa, won nen sem dous on chen, on chen cho li ye, epi la tire sou ti manno. E zen an pete. Men kempes te di ti manno, kite sa lap jere l. Sa di neg yo pa tande general, neg yo pa tande general. Ase kempes te di misye, e kite sa nap jere ba a yo. Ou konpren? E men sak pase la, ti manno, e ben fè la tire nan baz red red yo. Ebyen li tire misye menm yon transfòmatè nan zòn nan nèg yo tire sou li. Sa di sou wè pa ta gen kouran nan zòn nan se menm bagay sa t koz sa. E nèg yo tire sou transfòmatè a. Eklate l ak kout bal. Son peyi difisil. Ebyen sa k pase la a. Apre nèg yo tire sou transfòmatè a Kempès fache. Paske l te di ti manno l ap jere sa. Sa di ti manno pa tande jeneral. Kounye a misye oblije vin kanpe bò kote ti mesye rèd rèd yo. Paske lè gen goumen, se ti mesye rèd rèd yo toujou kanpe nan do Kempès. Se rezon ki fè Kempès oblije kanpe ak nèg yo rèd rèd. An nou peyi difisil. Paske nèg 90 yo di, eben y ap fè ti mesye rèd rèd yo bay zòn nan blanch. Aah! M te di moun Bèlè pridan. M te di yo priden yo pat tande m. Mwen e tete, se pa bouch kabrit m genyen, se enfòmasyon m genyen sou zòn yo, sou peyi an. M pale avè nou, bon n pa vle tande. Nou panse se zen m ap fè, ou konprann, nou pa vle tande, n ap jere afè pa nou. M di n pridan, dayè ou wè zen sa l poko ap kanpe non. Menm si w wè nèg yo di yo fè lapè, se yon lapè pèpè wi, youn ap veye lòt pou touye l wi. Nèg rèd rèd, nèg 90, nèg 15 kanpès, kenpès, y ap veye youn lòt pou touye sou lòt wi. Hein, sa di moun Bèlè fòn pridan wi. Ou konprann? Paske sak pase la, kon Kempès misye fache. Misye fache, donk misye kanpe bò kote ti mesye rèd rèd yo. Eben, eh sak pase la la sosyete, alòske ti mesye gentan gen, gentan vin parèt kòm on kat make. E yo pa gen lòt kote yo ka ale, nèg yo tèlman fè. Sa di yo pa ka kouri al ba Dèlma, e yo tap tou jwenn apoul boukannen tou bezwen yo. Ou konprann? Sa di yo oblije rete la nan zòn nan. Kounye a, si Kempès pa kanpe la, ba la tap melanje nèt nèt nèt nan men nèg yo. Kounye a, sak pase la a, e ben, e yo oblije vin ap bik boukante kout bal. Anpil kout bal tire. Nèg 90 yo, sa w tande a Kempès, vide an fas yo otomatik. Men anpil moun nan zòn nan te oblije, ou konprann, ap preche pou pa pou.